Kite m di n yo chante fineray enspektè Rigo bandi te touye 25 novanm pase a sou wout frè a tou pre lekòl nasyonal polis la. N ap gen plezi enfòme n bonjou bonswa tout moun yon fwa ankò n kontan retwouve w sou dènye enfòmasyon yo pa bliye ou konekte Sofia TV 83. Nouvèl yo gentan tonbe aprè sanksyon Kanada, Etazini mete sou do plizyè otorite nan peyi m, mesye yo pa rete la, se Ayiti ki pran devan atravè komisè Richemond konvoke jou k ap 20 desanm sa a Hervé Fourcand sou akizasyon tout koulè kominote entènasyonal la lage sou do l. Sepandan m ap tou anonse nou yo fè konnen Mwa janvye oubyen ane 2003 k ap vini an la, vle pa vle, konvwa militè etranjè yo dwe pile sòl peyi Dayiti, jan gouvènman Ariel la mande l la, e sa yo deja mande retire tout timoun ak inosan nan katye kote yo rele bandi yo, nèg yo pral rive, batay pral met pye, E pèsòn moun pap ka reziste. Plis enfòmasyon ak lòt ankò nan edisyon nouvèl sa a pou ou koulye a sou Sofia TV 83. Pa bliye siw poko fè sa abòne ak chanèl paw la nan optik pou kab resevwa tout nouvèl ak enfòmasyon nou pal pibliye sou pe e ak lòt videyo denfòmasyon kap vini konsa nouvèl la ap vin jwenn ou anndan lakay. Frèm sèm yo waw waw waw waw. Nap voye yon gwo kout bravo pou komisè Richemond waww. Komisè Richemond bravo bravo men pèp la pa konn sa wap fè a e petèt sa yo pa vle wèw wi pèp la pa konn sa kap fèt yo la bravo e sa nou te toujou dil. au, du département des trésors des États-Unis, publié le 2 décembre 2022 par le Nouvelliste, lequel rapporte ou gouvernement et du Canada relatif ou archive de trafic. Reti la, reti la. Bravo komisè Richemond. Lè m di nou, si te gen moun an Ayiti, yo t ap aplike sa ki pase sanksyon peyi etranje yo pou yo te mennen nèg sa yo pou yo sezi richès yo, byen yo, pou yo remèt leta yo. Komisè Richemond Hervé Fourcand ki nan Okay, ki sanksyone par le Canada et les Etats-Unis avèk dè prèv yo voye bay yo diw li sanksyone pa yon pa dè gwo peyi pa dè peyi ou paka lib lakay mwen oh. Ayy pawòl sa fò anpil. Pawòl sa fò anpil. Ou paka ap mache lakay mwen pandan ke mwen menm mwen se komisè. Ou paka ap vire kò lakay mwen apè ou genyen sanksyon sou do ou, ou pa sipoze ap mache sou moun. Jil reponn a kesyon waw. Si tout komisè, si tout moun an Ayiti te konprann batay ki fèt la la pou rive a dè sanksyon. Mentnan se pa ata a nou menm ankò. Se pa ta a nou menm kap rele anmwe ankò paske dosye yo gentan la deja. Batay la fèt deja. Li lan men nou Ayiti mesye. Ève Foukan pa ka lib lan Okay ankò. Ou paske sanksyon poze sou ou yon moun ki di ke sa pa sipoze fèt an Ayiti manti. Entènasyonal la poze sanksyon, ou menm ki nan depateman w lan, ou pa ka lib nan depateman pou ap mache pou ap vire ankò, vin reponn a de kesyon, se pou pran prizon ap pran prizon paske omwen. Nou felisite komisè Richemond li konvoke Hervé Fourcand ki se nan depateman l lan pou l vin reponn a dè kesyon epi pou l tann lasuit e sa wi k bèl la lasuit ankèt kisa yo pral di de plis sou Hervé Fourcand pou l al nan prizon e pou yo sezi byen yo. Alila kontinye madam Sarah. M pa konn si nou konprann. Paske lentènasyonal sezi tout kont de bank Ève Foukan lan peyi etranje. Le Kanada sezi tout sa ke Ève Foukan genyen kòm mezon, kòm kay, ekskize, kòm mezon, kòm lajan, kòm byen, biznis, si l te gen moto siklèt, machin. Peyi etranje sezi yo. Men poukisa lan peyi ke ou fè l la? Li menm yap gade w. E vwala a ke komisè Richemond poze an Ayiti nan moman sa moutre w se de moun ki konprann kisa sa vle di fè peyi. Se de moun ki konprann si entènasyonal ki gen akò avèk peyi k Ayiti poze w de sanksyon yo sezi tout richès ou. Nou menm Okay ou paka gen kay wap dòmi. Ou pa ka gen machin ke wap woule, ou pa ka genyen kòb lan kont de bank paske lòt peyi yo sezi yo. Ou pa ka, ou pa ka ap woule lan peyi lan peyi an konsa. Mèt nap vin reponn a dè kesyon. Konvokasyon de komisè Richemon dirèkteman avèk lansyen senatè dwòg dilè Hervé Fourcand vin reponn a kesyon on moman pou nou mete w anba kòd pou nou mete w anba kòd. Sa w pral vin di nan depateman Okay, nan depateman Sid lan. Sa w pral vin di pase nou vle tande w. Ou pa ka lib lan peyi an. Ou pa ka lib lan lan depateman. Se devwa pa m paske w se se ou te senatè Okay. Se Okay ke w soti. M pa p tann ke se Pòtoprens ki fè l. Se devwa pa m antanke komisè zòn lan. Se lan zòn lan w leve, se lan zòn lan w ye. Se nan zone nan ou te senatè map aretew o moman poum arete w waw waw ou pral vin pale ban mwen ou pral vin di kisa canada di la kisa etazini di la. E ou menm kisa w ap di m? Kisa w ap di m antanke valè jèn mwen menm m ap arete lan zòn lan ki bay to ki gen zam lan men yo? Valè jèn mwen menm ki tonbe anba bal mwen lan zòn lan yo mouri anba bal mwen kòman w fè ba yo zam pou mwen menm antanke komisè pou y ap rann pèp la lavi difisil e mwen menm pou m ap tire kont yo menm y ap tire kont mwen ou mete vi m an danje anndan depateman Vin reponn a de kesyon o moman pou anba kòd pou anba kòd. Waw waw waw waw se petèt sa nou diw gen moun ki vle fè peyi ki pa pè ki pa pè gen anpil nèg an ayiti ki ta pè mete yon manda dèyè yon senatè ki ta pè konvoke yon senatè yo diw senatè se senatè senatè ou pa ka touche senatè men komisè richmond menm li pa nan sa ou fè mal Ou pral vin an nou antre direkteman avèk jounalis la pase gwo gwo koze enòmeman koze se pa fasil ke pouw t wè des senatè konvoke pa de direksyon sitou avèk sa ki fèt la la sa te sipoze fèt tout kote e se la nou diw richès peyi a bidyo bidyo sipoze konvoke e yo sezi tout byenl yo pou peyi dayiti pou remèt yo a leta. E sak peyi a wi medam mesye. San pli tade medanm me frèm sèm yo avèk Yves Juste Yves Juste frèm kòman w ye? Bonsoir PDG Bosta John, bonsoir Madame Sarah, bonsoir avèk chak grenn fidèl oditè, oditris Bosta John TV atravè mond lan. Jodi a se jedi. Yon jedi ki pote 15 nan mwa desanm nan e se deja katriyèm parantèz aktyalite a ki antre lakay nou pou semèn nan. Rapid rapid an nou wè sa ki domine aktyalite a pou jodi jedi 15 desanm 2022 a. Se jounen jedi 15 desanm 2022 a fineray komisè divizyonè Arrington Rengo chante. Nan lekòl polis la, nan wout frè. Fòk nou di w, fineray Aryton Rigaud chante nan lekòl polis la an prezans plizyè wo grade nan pnh la, plizyè wo grade nan gouvènman an. Pami yo, premye minis defakto a, Ariel Henry, ki te reponn prezan nan antèman komisè polis la. Genyen tou minis jistis ak sekirite piblik la, yo menm tou ki te reponn prezan. San n pa bliye wo kòmandman lapolis la, yo menm tou te reponn prezan nan kad fineray komisè divizyonè Carlton Rigaud. Fòk nou di w, nan deklarasyon l, minis jistis ak sekirite piblik la, Emmelie Prophète Milcé, bay garanti avèk fanmi polisye a ke lajistis pral fè tout demach nesesè, pou wè kòman ke yo kapab rive mennen yon ankèt pou kapab konnen otè krim sila a, pandan ke yo fè konnen tout moun ki patisipe nan touye komisè Aritone Rigaud ap gen pou sanksyone kòrèkteman pa la jistis. E fòk nou di w gen prezidan lakou kasasyon an Jean Joseph Lebrun, ki te reponn prezan nan fineray la, fè konnen ke Lakou Kasasyon pral travay de komen akò avèk otorite Ministè Lajistis yo pou wè nan ki mezi yo kapab rive bay jistis la yon lòt eskanp nan peyi Dayiti paske anpil moun deja pa kwè nan jistis ki la a e gwo komandman lapolis sa yo menm ki t ap pran lapawòl nan okazyon fineray la, yo omwen felisite komisè Ariston Rigaud pou devouman l te genyen nan enstitisyon an, pandan yo swete pou gen de lòt polisye ki swiv tras Ariston Rigaud pou wè nan ki mezi yo kapab bay vizaj lapolis la yon lòt fòm anndan sosyete ayisyèn nan. Enfòmasyon ki vrèman domine aktyalite a, sè ke. Gen posibilite pou ke militè ameriken debake sou sòl la nan ane 2023 a. Sheila Cherfis McCormick ki se depite eta Florid fè konnen peyi an li antoure de 60 pou san bandi nan tout peyi an, kote ke timoun kap viv nan katye popilè yo nan yon sitiyasyon ensekirite total kapital. Fas ak sitiyasyon sa a. Depite Eta Florid nan Kongrè ameriken an fè konnen avan 10 janvye 2023 yon fòs militè ameriken ta dwe debake nan peyi Dayiti ki pou al travay de komen akò avèk otorite yo nan lapolis la yon manyè pou wè nan ki mezi yo kapab rive Pou retabli sekirite nan peyi Dayiti. Fòk nou di w, depite amerikèn nan fè konnen avan ke fòs militè ameriken an debake nan peyi an, Lapolis Nasyonal Dayiti pral gen kòm misyon pou retire timoun piti k ap viv nan katye popilè yo, pou retire granmoun yo k ap viv nan katye popilè yo, yon fason pou militè yo kapab al mennen operasyon nan tout entegralite nan zòn defavorize yo. Nou pwale fwa sa a nan peyi Sendomeng kote ke koripsyon k ap fèt nan konsila yo, nan konsila dominiken an Ayiti yo pa san zekivòk. Sa ki lakoz ke responsab yo nan nivo sena dominiken an pral pran dispozisyon pou mete yon komisyon sou pye pou regle bagay sa a. Ebyen gen yon senatè dominiken ki pote non Franklin Rodriguez nan kad yon rezolisyon ke Sena dominiken an pran ki titre Rezolisyon 019 tirè 14, yo egzije pou ke gen fòmasyon yon nouvèl komisyon spesyal ki pou al ankete sou dosye viza a nan peyi Dayiti. Sòti 2015 pou rive 2020, se an total 79,5 milyon dola ameriken ke konsila dominiken an Ayiti yo rasanble nan vann viza, men pou otan se 11 pwen 6 milyon dola ameriken ki rive kòm lajan nan leta dominiken. Nan sans sa a, senatè dominiken an fè konnen fòk gen yon komisyon ankèt ki mete sou pye pou kapab detèmine Ki kote lajan sa yo ale paske jodi an dominiken ap vann viza avèk ayiti twò chè men pou otan lajan reyèlman vre li pa janm antre nan trezò piblik dominiken an. Nap kontinye rete nan peyi sendomeng kote ke nan ap pale la a gouvènman abinader la entèdi kèlkeswa moun kap fè komès avèk ayiti nan sendomeng pou yo pa voye Farin nan peyi a, sa vle di farin dominiken ki te konn antre sou teritwa ayisyen an, li pa p ka antre ankò apati de jodi a paske gouvènman Abinader la bay lòd kèlkeswa moun k ap voye farin dominiken nan peyi Dayiti pou leta dominiken oudimwens lajistis dominikèn arete moun sa yo paske Farin pa gen dwa antre sou sòl ayisyen an kòmkwa dominiken ap voye farin vin vann Ayiti, Sendomeng ebyen jodi a Abinader li menm li deside pran desizyon sa a kote ke farin pa gen dwa antre sou teritwa Ayiti a pou vin vann. Nap kontinye rete nan peyi Sendomeng, lapolis nasyonal dominikèn arete paske yo te gen nan machin yo 16 resòtisan ayisyen san papye ki t ap anse ki t ap tante antre sou teritwa dominiken an. Lapolis dominikèn fè konnen diran arestasyon sa yo, yo jwenn 3 timoun ki nan ba zaj de 18 an, yo jwenn plis pase 12 boutèy byè epi 24 boutèy wonm nan machin nan, san n pa bliye 299 pakè sigarèt e pip. Lapolis dominikèn rekipere 9200 peso dominiken diran arestasyon sa a de 16 ayisyen nan peyi Sendomeng ke 2 dominiken t ap tate antre ilegal ak moun sa yo sou teritwa dominiken an. Vwala pdg Voska Jhon, m panse ke n ap tou antre nan seri kòmantè yo. Mèsi anpil Yves Jus m konnen lè ap kouri nou vrèman apresye sa mon frè mèsi pou entèvansyon an mon frè. Yo di w avan le 10 mentnan pèp la adere l pou l resevwa yon kò militè Ariel pa anyen Ariel se yon nil ke l ye yo mete Ariel epi yo mande Ariel pou l sinye papye pou l mande yon kò militè an Ayiti mentnan Kisa pou nou ta fè nou menm antanke ayisyen? Se pa kanpe pou nou, gade kòman peyi a ye pou wè, gade kòman nou ye pou wè. Èske nou wè nou gen yon strikti pou nou retire vakabon sal sa yo ki se moun Kanada, Etazini, Lafrans yo an Ayiti? Èske nou wè sa? Èske se pa meyè moman pou nou tout fè yon sèl fòs, yon sèl kote? Si se eleksyon yo vle nou mande eleksyon. Nou chavire yo, epi nou retire yo anndan peyi a. Nou retire fòs sa yo, nou retire tout moun sa yo pou nou gen moun nèf ki pou mentnan di yo se tèmine, nou pap fè afè avèk nou. Jodi a la, batay peyi a, se pa de gade nou chanjman, se pwograme nou, aranje nou, an nou retire yo, an nou koupe tout kontra ansanm avèk yo. An nou ekskli yo konplètman paske yo toujou ap pran yon pil ti chyen pou yo enstale nan figi nou. Yo toujou ap pran yon pil sangwen pou yo mete nan figi nou. Bagay ravèt sa yo ki la lan Kanada, bagay ravèt sa yo ki la lan Etazini kote nou ye an, fòk nou debarase nou de yo yon fwa pou tout pou yo pa gen desizyon al pale lan mikwo lan entènasyonal la pou kapab redwi nou ankò anndan peyi a.